Medam, Mesye, bonsoir. Depi Studio 18 Lavwa Dlamerikèn a Washington, mwen se Jacquelin Belizaire. Jodi a se lendi 24 oktòb 2022. Kèk nan gran pwen k ap domine aktyalite a. Ayiti, Nan moman Nasyonzini ap make 24 oktòb sa, gen mobilizasyon anti-gouvènmantal nan mitan anpil reyaksyon sou rezolisyon 2356 Konsèy Sekirite l onu an sou ensekirite ak aktivite gang nan peyi a. Nan peyi Lachin, twazyèm manda pou prezidan Xi Jinping nan mitan yon pakèt reyaksyon depaman anndan peyi a. Epi fineray atis ayisyen Mickaël Benjamin alyas Mikaben fikse pou 6 novanm nan Maami, Florid, Ozetazini pandan ke atis ak sipòtè kontinye ap rann omaj bay denfen atis la. Medam mesye bonswa epi nan aktyalite politik la nan la grand bretay enben Rishi Sunak sou wout poul tounen pwochen premye minis britanik epi jodia se jounen nasyon zini ak 24 oktòb la ki make anivèsè kòmansman oubyen miz an aplikasyon chart 1945 la oubyen chart nasyon zini an 1945 se yon dokiman daprè responsab yo ki te gide òganizasyon mondyal la pandan 77 ane ki sot pase la. E se nan moman se nan moman sa tou kote Nasyonzini ap selebre 24 oktòb sa ke genyen yon mobilizasyon anti gouvènmantal nan peyi Dayiti kont entèferans etranjè nan zafè peyi a. N ap rejwenn korespondan n nan Pòtoprens, Renan Toussaint. Se nan kad mouvman leve kanpe tou wouj pou yon lòt endepandans manifestasyon sa dewoule. nan Pòtoprens nan okazyon fèt Nasyonzini 24 oktòb 2022 an pou mande kominote entènasyonal lan yo di ki te mete l vin retire Premye Minis Ariel Henry nan tèt Primati lan ak pou di non ak enjerans nan zafè politik entèn peyi Dayiti. Aba Madanm Lanié, aba Core Group e pou n di non a la nan sa k rele Ayiti pap pran okipasyon, ebyen apre n ap di fòk Ariel ale. Ariel Henry Jodi a la l pa gen anyen ke l ka responsab de peyi a. Peyi a fini pandan 1 an misye kraze l. Se gansterize bandi nan peyi a. Administrasyon leta yo kraze. Enstitisyon prive yo kraze. Ou wè jodi a la se yon pèp ki lage pou kont li. Jodi a ou wè se bandi k ap fè lalwa. Mwen menm, pèsonèlman m pa gen pwoblèm ak ameriken. Ameriken se yon malnèsesè yo ye nan mond lan. Pa gen yon peyi ki pa bezwen ameriken pou fonksyone. M pa p di ameriken retire kò l. Map bezwen de lidè konsyan, de lidè ki gen jèn pou ka defini ajanda Ayiti fas ameriken. Yon manifestasyon ki te demare devan anbasad peyi Lafrans Pòtoprens pa kouri sou Lali, Nazon, Kafou Ayewopò sou Dèlma, Dèlma ak lòt. Nou te pale tou ak kèk manifestan sou rezolisyon Konsèy Sekirite Nasyonzini vote a linanimite vandredi 21 oktòb 2022 ki gen rapò ak sanksyon kont gwoup ame yo ak alye. Mesye, bagay sa, fò n ta ri li. Rezolisyon pou sanksyone gang. La ou deja wè klèman, si yo pran rezolisyon pou sanksyone gang, Ou wè se moun sa yo menm ki kopere nan federasyon gang, nan envansyon gang nan peyi nou. Premye gang ki nan peyi a se nasyon zini. Pase tout moun konnen tre byen madam lalin se li menm ki federe gang jenèf yo michel mateli egalize yo. Arete babekyou se lave men si atè. Se vre nou konnen vre neg sa yo yo kibe zam nan men yo. Men se viktim sistèm nan li ye. Siw pa arete Renold Deep, ou pa arete chak grenn nèg kap bay zam anndan peyi a, men aprè lamò de Izo, de Ti Lapli, de Babekyou e tout lòt nèg ki gen zam ilegal nan men yo, ebyen aprè 2 zan 3 zan pral gon lòt pepinye ankò ki pral pran nesans. Fò n di ke manifestasyon sa a se te plizyè dizèn militan kontrèman a sa ki te anonse kòmkwa se tap yon mega manifestasyon anti gouvènmantal Renan Toussaint pou voa Kreyol, Pòtoprens. Mèsi Renan Toussaint. Toujou nan Pòtoprens, sou lobedyans etidyan nan Inivèsite Leta Dayiti, yon foul manifestan kont pouvwa an plas la e yo reyaji tou sou rezolisyon 23 56 Konsèy Sekirite LONU an sou ensekirite ak aktivite gang nan peyi a, Masiado Vilme depi Pòtoprens. Viv souverènte! Aba lokipasyon! Manifestan yo voye jete rezolisyon ki pran nan Konsèy Sekirite Nasyon Zini ki vize mete bout nan zak vyolans epi sanksyone tou gwoup moun ak zam ki ap teworize popilasyon. Se sèl non Babekyou mete, eske Babekyou fè plis mal ke Lamò 100 jou lè n konnen Lamò 100 jou te kidnape 10 resòtisan yo? E lè nou gade tou jodi an nan lis moun ke yo bay yo, nou gade se Babekyou. Jodi an, eske se sèl Babekyou ki gang nan peyi a? Eske Babekyou konn vwayaje? Eske Babekyou gen kont an bank? Sa vle di tou, nou panse ke rezolisyon sa ke yo pran, se nan betiz Nasyonzini, Konsèy Sekirite an pase nou? Kòman w ka di m konsa pou w jele kont dè moun ki pa janm pati la, ki pa janm menm al Leyogàn, ki chita lakay yo, jele kont yo? Nou twouve son ensilt a la popilasyon ayisyèn. Nou menm sa n vin di? Nou di aba enjerans, aba Core Group, aba Nasyonzini an. Si yo gen pou yo jele kont, Si yo gen pou yo jere kont se kont madam Lalim pou yo jere, pou yo jere paske se li menm ki mete n nan eta sa la. Se li menm ki t ap sipòte gwoupman ki ame nan tout nan tout orizon ki gen nan peyi a. Sila yo ki ap reklame demisyon Ariel Henry nan tèt peyi a ak pou di non tou kont enjerans lòt peyi nan zafè politik entèn peyi Dayiti, salye altènativ ansyen senatè Moïse Jean Charles pwopoze a. Nou ta swete akò a se yon akò lajman laj, se pa akò kò. Nou ta swete klas politik santi sa. Pou yo pran konsyans. pou yo tout met tèt yo ansanm, pou yo chita sou sèl tab, pou yo bay peyi yon altènatif. Si tout fwa, nan jou ki k ap vini la yo, yo pa met tèt yo ansanm pou yo jwenn yon akò, pa gen okenn manifestasyon k ap fèt sou Channmas a la. Mwen menm pèsonèlman, yo mèt te fè tiye m, m ap kanpe anfas yo. Kèk lòt menm kwè gen eksklizyon nan demach lidè pati politik Pitit Desalin antreprann nan. Nou wè sa se demagoji pou kisa? Alòske menm sitwayen sa a, otrefwa, sa pa gen 2 semèn depi ke li di li kraze Montana, li kraze Penn, li kraze tout lòt akò, tout lòt altènativ ki plis ou mwens te prezante la rupti avèk sistèm nan, ebyen jodi a se menm sitwayen sa a ki di w li kanpe an matadòl sipèb, li di w men pwopozisyon l fè. Ou ta nou di Moyiz Janchal pa reprezantan pèp la, bagay sa l voye li fè la, komite lojal. E si se yon komite de foutbòl milyon l mete pou ki mete pou Ayisyen e fò l di nou byen. Paske nou pa konn moun sa yo ka reprezante nou Ayisyen an. Nou di nou rejte l. Alòske kondisyon lavi popilasyon an ap vin pi anpire chak jou pi plis, kote se pou pi piti 20 moun ki deja pèdi lavi yo anba maladi kolera a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Mèsi Marcel Wilmé, anpil moun toujou ap poze kesyon sou kantite zam kap antre nan peyi a, kijan yo fè rantre, kote yo soti. Se konsa veteran lame amerikèn Rodney Joseph eksplike poukisa li difisil pou kontwole pakèt zam kap antre nan peyi a. Li te pale avèk jounalis voa Kreyol nan Miami, Jeanty Augustin Junior. Rodney Joseph fèt Kap-Ayisyen, Ayiti, grandi Etazini, li se yon veteran nan lame amerikèn, yon edikatè. Voa Kreyòl te rankontre l pou yon chita pale sou zafè zam ak ki fasilite moun ka achte yon seri de gwo zam Etazini. Kòman gwo kalib zam sa yo antre Ayiti? Ansyen militè a ap reponn voa. Pi gwo zam nan pi long li ye, pi fasil pi l vin devni pi piti. Sa vle di, 9 milimèt, gen moun ki gen 9 milimèt k ap pote 9 milimèt, 45 ki pa janm k ouvè youn. E paske yo pa konn kòman pou yo ouvè mekanizm nan. Men si w gen yon M4, yon kalachnikòv, yo pi fasil pou w retire chak moso. Chak moso, ou ka voye chak moso nan yon bwat menm. Sa vin pi difisil pou ke ou ka kontwole. Gen yon lòt bagay ankò. Mesye yo pa achte zam nan long. Yo achte zam nan pa mòso. Paske lè w al nan chandeti lan, se tankou w al labatwa, lè w ale nan yon gun show. Moun sa a vann dèyè zam, moun sa a vann bouch zam nan, moun sa a vann gachèt la, moun sa a vann lens lan, chak moun, ou ka achte ki p ap mande pou yo fè yon background check. Si ke ke yon zam la ki vann 10,000 dola. Si w ap al achte l pa mòso, depi mòso a pa koute plis ke 500 dola ak tout taks, Dilè ki vann li an pa gen otorizasyon pou rapòte sa. Sa vle di, yon nèg ka achte zam ni, li fè yon lòt achte yon moso, li fè yon lòt achte yon moso, yo chak achte yon moso zam, men se yon sèl zam non. Yo voye l nan 10 adrès. Epi men kòman yo achte kenpòt gwo, tankou mwen M 60 yo ka Ayiti an la. Pou w achte yon M 60 isi an la, gen anpil menm ameriken ki pa, yo pap ba w otorizasyon pou w achte l, mèt ke w pa te gen kenn rèkèd. Men pou w wè yo Ayiti. Se sèl nan fason sa pou yo achte l. Zam pi ilisit ke dwòg, paske i pi fasil a transpòte, i pi fasil a obteni. Sa vle di ou pran dwòg, ou pran, ou pran, ou pran zam, vini se nan menm fanmi lan yo ye. Paske 2 pwodwi ilisit sa yo, ou pa ka kontwole pwodwi, ou pa ka, pa gon moun, on gouvèman nan mond lan ki ka kontwole sistèm sa. Pa gen yonn menm. Zam ak dwòg se 2 pwodwi ki pa ka kontwole dapre ansyen militè a. Kòman Ayiti ka fè pou bloke kantite zam k ap antre yo, k ap vin mete latwoublay nan mitan popilasyon an? Veteran lame amerikèn nan ap di nou plis. Pa pale de leta ameriken, paske leta ameriken pa zam k ap antre. Dep zam k ap soti, se pi bon pou yo, sitou zam ilegal. Pi bon pou yo depi s on zam k ap soti, paske mwens pwoblèm pou yo. Se leta ayisyen kounye a la ki pou swa. Demande, mand, fè yon demand a let, gouvènman ameriken an, pou di ke nou gon pwoblèm la. Nou gon pwoblèm ki an danje vi nou tout. Nou gon pwoblèm ki an danje vi tout timoun nou. Men kisa mwen menm mwen vle w fè, men kòman w ka ede m, paske e si ke chak bal ki soti isit lan, premyèman gen de bagay leta ayisyen ka fè. Mete kanson sou yo. Koman se te ane moun ki pwodwi zam isi yo la jistis? Si sa pa ta vre yo ta vle fon apwoch amikal, mande èd ATF, mande èd US Marshal, mande èd UCIS, mande èd DHSI. Paske se yo menm ki anchaje envèstigasyon pou zam ilisit. Jeanty Augustin Junior, Miami, pou Lavwadlamerik. Mèsi dèske ou toujou branche sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Branche Twazyèm Mitan di lendi o jedi a 5 è tapan sou platfòm Lavwadlamerik Kreyòl yo avèk Jacquelin Belizaire, Jean Robert Philippe, Valerio Saint-Louis. Twa jounalis nan yon twazyèm mitan pou prezante nou dènye aktyalite lokal, nasyonal e entènasyonal nan yon anbyans dekontrakte ansanm avèk yon envite espesyal. Randevou an kase a 5 è tapan pou Twazyèm Mitan sou Lavwadlamerik Kreyòl. E jodi a nou ap resevwa Rodney Joseph pou nou kapab konprann kesyon zam nan pi byen jan w wè l sot ap bay eksplikasyon nan mikwo Jeanty Augustin Junior. Lòt pwen nan aktyalite a oubyen prensipal pwen nan aktyalite a entènasyonalman se Xi Jinping nan peyi Lachin enben ki fè sa predesesè li a pa t janm fè, li renouvle manda li kòm lidè pati kominis la yon twazyèm fwa. Sandra Lemaire ap ba nou detay epi reyaksyon kèk chinwa. Prezidan Xi Jinping, lidè pi pwisan Lachin konstate depi plizyè dizèn lane, ogmante dominasyon li sou peyi a lè yo nonmen li dimanch pou yon lòt manda kòm chèf pati kominis ki opouvwa a. Xi ekate l avèk tradisyon e li bay alye li yo ki pataje menm vizyon avè l pou l gen plis kontwòl sou sosyete a avèk Xi, ki te monte sou pouvwa a an 2012, ranpòte yon twazyèm manda senk an kòm sekretè jeneral. Li voye jete tradisyon predesesè li nan pati a ki te kite pouvwa a apre dizan li menm. Xi gen 69 an, e anpil moun atann yo aske li rete sou pouvwa a avi. Fan Xiaoxing se pwopriyetè yon restoran, li gen 51 an. Li di mwen espere chanjman an se yon nouvo kòmansman. Nouvo lidè yo ap gen nouvo panse. Mwen kwè li t ap bon si se te yon nouvo kòmansman. N ap kenbe bon bagay pase a epi amelyore pwen fèb yo. Pandan seremoni kongrè a, Xi te chante lwanj politik zewo kovid la. Niu Ming, 35 an, travay nan domèn enfòmatik la. Li di fanmi mwen rete Tianjin, mwen travay Peken. Donk, lè gen epidemi kovid 19, swa mwen pa ka antre Peken oubyen mwen bloke Peken e mwen pa ka retounen lakay mwen. Donk sa afekte lavi mwen. Mwen espere ap gen chanjman nan kontwòl kovid 19 yo ak politik prevansyon an. Mwen pap pale pou tèt mwen. Nou bezwen pou moun kapab ale vini pou rebay ekonomi an bourad. Xi di li priyorize pwoteksyon sante pèp la e ke peyi a fè gwo avans pou tabli yon ekilib ant repons ak epidemi an epi devlopman ekonomik ak sosyal. Pandan kongrè a, Pati Kominis la te nonmen yon nouvo komite 7 manm ki gen ladann pwòch prezidan an. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Mèsi Sandra Lemaire, enben ansyen prezidan Donald Trump li toujou nan aktyalite a, se konsa tankou Valerio pral eksplike nou sa pi byen, enben lajistis nan Manhattan ap travay sou pwosè kont òganizasyon ansyen prezidan Donald Trump, men Valerio Saint Louis gen yon difikilte sè ke pwoblèm nan sè ke yo poko ka jwenn yon jiri ki totalman nèt nan sitiyasyon an. Tout a fè, Jacques. Eben, ansyen prezidan an li menm, li devan lajistis amerikèn, men la nap pale de òganizasyon li, de konpayni li ki jisteman jodi a sipoze parèt devan lajistis, devan tribinal. Men kon jan w sot di a la, pwoblèm vrèman ke lajistis nan Manhattan genyen, se jwenn yon jiri, de manm nan jiri sa ki yo menm ta neutre, pa ta gen move opinyon kont ansyen prezidan an. Paske nap raple w ke nan lakou New York, nan Manhattan spesifikman, nan eleksyon ki sot pase yo la, eben majorite moun yo se a 80 pousan ke yo te vote demokrat. Joe Biden. Donk se sak fè jodi a li difisil pou yo arive jwenn yon jiri pou ta kapab gade kijan yo ka jije konpayi Donald Trump la nan Manhattan. Konpayi ansyen Prezidan Donald Trump la pral nan jijman jodi lendi 24 oktòb sa a pou defann tèt li nan yon dosye kriminèl paske l pa ta peye taks leta. Tribinal kap jije ka sa ap fè fas ak yon gwo pwoblèm Paske arive chwazi yon jiri nan New York ki pa gen yon opinyon solid sou ansyen prezidan an pap yon bagay fasil. Depatman Lajistis nan Manhattan pote akizasyon sou òganizasyon Trump la yo di ki ede chèf egzekitif li pa peye taks sou revni epi tou pa peye taks sou lajan avantaj ke l jwenn nan travay li tankou apatman ke l pa peye lwaye pou li ak bèl machin liksye. Trump li menm pa nan jijman sa a epi l pa ta sipoze temwanye. Men jij ak avoka ki sou ka a pral oblije chache moun ki pou ta fè pati nan jiri sa a yo menm ki pa ta gen santiman fo oswa negatif sou ansyen prezidan repibliken an e dè moun tou ki pa ta vle wè misye nan pwòp vil natal li a. N ap raple ke nan eleksyon prezidansyèl 2020 pase a, 80 pousan moun ki te vote nan vil Manhattan yo te sipòte demokrat Joe Biden nan pou prezidan. Trump te resevwa sèlman 12 pousan nan vòt yo. Jijman sa a sipoze santre sou aksyon ak temwanyaj egzekitif oganizasyon Trump yo fè soti depi sou ansyen chèf finans konpanyi a, Mesye Allen Weisselberg, ki te plede koupab nan mwa dawout ki sot pase a la paske l te pran avantaj sou plis pase 1.7 milyon dola nan men konpani an san l pa peye taks leta sou yo. Trump te denonse ankèt la kòm yon lachas sòsyè pou rezon politik e avoka konpani an yo menm yo te di ke yo te defann ka a selon règ yo. Apre jijman an, si yo arive kondane òganizasyon Trump la, l ap gen pou l peye plis pase 1 milyon dola. Yon vèdik koupab ta ka anpeche kapasite konpani an jwenn prè epi fè kontra ak kliyan yo. Pwosesis seleksyon jiri a pou ka sa a ka pran plizyè jou toujou. sitou si moun ki nan lis pou fè pati jiri a pa ta gen kapasite pou yo rete neutre. Jwenn yon panèl jiri ki gen lespri ouvè ta ka kritik pou evite ke ka jidisyè sa a pa ta gen malpraktis ladan l. Yon lòt bò toujou, sou koze Donald Trump lan ki an fas a lajistis ameriken, Komite Chanm Lèzetazini k ap mennen ankèt sou atak Kapitòl la te mande Donald Trump temwanye sou sèman mwa pwochen an sou dosye ki gen rapò ak ankèt la ke y ap mennen sou li. Dapre sa ki rapòte, Trump di ke l ta konsidre konfòme ak demann sa yo, Si komite k ap mennen envestigasyon yo ta dakò yo menm pou yo reponn kesyon yo pandan temwanyaj li a live, an dirèk sou televizyon. Reprezantan Liz Cheney ki alatèt komite chanm nan k ap mennen ankèt sou atak Kapitòl la di li menm ke l p ap bay Donald Trump chans pou l vin bay manti nan temwanyaj li an dirèk nan televizyon epi fè jijman an tounen yon sik epi pase jijman an nan rizib. Li mande lejislatè yo pou yo asire ke Trump konfòme li ak demand yo epi li te avèti ke komite an pral pran aksyon si ansyen prezidan an pa respekte manda de konparisyon ke yo voye ba li a. Kanta jijman k ap fèt kont konpayi Trump la nan New York, arive jwenn manm jiri ki gen opinyon balanse sou ansyen prezidan p ap yon bagay fasil, selon sèten obsèvatè. De tout fason, voa Kreyòl ap swiv pou ou de prè jijman sa a k ap fèt kont konpayi Donald Trump la ki kòmanse nan vil New York la. E donk Valerio Saint Louis, demele lajistis oubyen demele ansyen prezidan Donald Trump gen avèk lajistis la se yon bagay ki. domine medya yo nan New York? Definitivman li domine medya yo e se tout moun kap swiv kesyon sa paske yap poze tèt yo kesyon eske pou tout bon vre lajistis amerikèn pou jan yo prale la eske ap kapab arive mete yon ansyen prezidan swa nan prizon oubyen fèl peye amand pou konpayi Donald Trump lan li menm sot tande la se prè de 1 milyon dola Si tout fwa yo ta jwenn li koupab, yo ta sipoze peye, n ap pale de òganizasyon, de konpayi an li menm, paske yo chaje yo pou krim fiskal. Men pou Donald Trump, gen moun ki di ke yo mande pou l parèt jisteman devan komite a, e si l pa parèt, Donald Trump, ansyen prezidan ameriken, li kapab pran ant 2 a 12 mwa prizon, se sa k ap pale nan sikwi e ben lajistis lan. Men anpil obsèvatè ap gade, y ap swiv, e ankò yn fwa, se pa sèlman nan lakou New York, se plizyè kote, n ap gade nan komite Atak sou Kapitòl la ki te fèt 6 janvye dènye a, n ap gade ke Donald Trump jisteman gen anpil debakl, gen anpil degaje pou l fè devan lajistis amerikèn. Donk n ap swiv pou yo, n ap swiv pou ou menm k ap gade la a de trè prè sa ke ansyen prezidan ap fè kote ke l ap gen pou l parèt yon lòt fwa ankò devan lajistis amerikèn nan Nouyòk. N ap swiv pou ou, Jacquelin. Mèsi Valerio Saint-Louis. N ap raple ke Valerio Saint-Louis pa twouve l nan Nouyòk, li aktyèlman nan Washington DC avè nou. E sa fè nou kontan. Merci Valerio e nap rejwenn Valerio ankò demen ankò paske semèn sa li avè nou nan Washington DC. Lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la, La Risi akize Ikrèn kòmkwa li ta gen entansyon lanse yon bonm sal e lage l sou do La Risi. Ikrèn demanti sa, tankou Serge François Michel pral di nou la. Ikrèn rejte akizasyon Larisi kòmkwa fòs li yo ka fè sote yon zam radyoaktif e akize Larisi kòmkwa se li k ap planifye pou lanse yon atak konsa e lage l sou do Ikrèn. Manti Larisi bay kòmkwa Ikrèn ap pare pou lanse yon bonm sal Yo pa fè okenn sans e yo danjere, se sa minis afè etranjè Ikrèn Dmytro Kuleba di nan yon tweet. Prezidan Ikrèn Volodymyr Zelenskyy di ayè dimanch la nan pale li fè ak nasyon an chak swa ke Larisi se sèl peyi nan rejyon an ki ka sèvi ak zam nikleyè. Ministè Defans Larisi fè konnen Minis Defans Sergei Shoigu te leve vwa li dimanch nan pale ak tokay li ki soti Etazini, Grann Bretay, Lafrans ak Tirki sou posibilite kòmkwa Ikrèn ka fè pwovokasyon tankou sèvi ak sa ki rele yon bonm sal. Yon bonm sal se yon bonm ki sèvi ak eksplozif konvansyonèl pou simaye materyèl radyoaktif. Komisyon Ameriken ki kontwole izaj zam nikleyè di yon bonm sal pap lage ase radyasyon pou touye moun oubyen lakoz maladi grav, men li ka kreye panik, e kontamine afè moun. Kòm konparezon, bonm nikleyè fè eksplozyon ki dè milyon fwa pi pwisan, dapre komisyon an. Minis afè etranjè Etazini, Grand Bretay ak Lafrans repete sipò yo pou Ikrèn nan yon deklarasyon ki parèt dimanch swa, e yo fè konnen minis defans lakay yo te di Shoigu klè ke yo rejte sa yo rele fo akizasyon Larisi. Serge François Michel, voa. Mèsi Serge François Michel ki twouve l tou Washington avè nou. Lòt pwen nan aktyalite a, enben gen ansyen chanselye alman, pa alman, anglè pito, Rishi Sunak enben jwenn soutyen depite pati konsèvatè a pou l tounen nouvo premye minis britanik aprè demisyon Liz Truss ki li menm pase sèlman 6 semèn sou pouvwa a. Li ta dwe al vizite Wa Charles 3 demen madi a pou l aksepte envitasyon pou l fòme yon gouvèneman, retni byen non an byen, se Rishi Sunak li menm ki kapab tounen premye minis britanik. Epi fineray atis ayisyen Mickaël Benjamin alyas Mikaben fikse pou 6 novanm k ap vini la nan Miami nan eta Florid pandan ke atis ak sipòtè kontinye ap rann omaj bay defen atis la. Nou pral nan Miami dabò avèk Jude Deronceray. Voa Kreyòl retwouve l jounen jodi a nan Little Haiti Cultural Center an plen kè de Ti Ayiti nan Miami nan kad Sounds of Little Haiti ki fèt chak twazyèm vandredi di mwa. Pou jounen jodi a, vandredi 21 oktòb 2022, se lòkèstre Harmonik ki te o pwogram. Men sepandan, kont tenu de lanmò atis ayisyen Mikaben, òganizatè yo chwazi pou yo rann omaj a atis la. Vandredi 21 oktòb 2022 an, an fen sware, Se yon grann foul ki te prezan nan Sounds of Little Haiti de TIT Miami pou rann yon omaj a latis ayisyen Michaël Benjamin desede nan vil Pari kapital peyi Lafrans semèn ki sot pase la a. Apre ke divès pèsonalite te pran lapawòl pou make enpòtans sware an, lòkestre Harmonik te jwe kèlke mòso dedye a la memwa de Mikaben. Youn nan moman solanèl pou sware a, se te la distribisyon de balon jaune o piblik e a yon moman done tout moun te lage balon yo vè le syèl, yon jèst senbolik pou voye lanmou tout Ayisyen bay Mikaben. Swit a la prestasyon de l'orchestre harmonique, voa Kreyòl te pale ak chantè amwonik lan, Makdi. Kan il saji de mizik, lè m kwaze amika m ba l tande sa m genyen, lè l kwaze avè m, li ban m tande sa l genyen. Men, mizikalman, pli pwofon, m panse se avèk Nickenson, avèk Sanders li te genyen l. Men, kan il saji de bagay dwa dotè, nou te toujou ap batay pou li. Bagay sou jan nèg y ap jere peyi a, nou te toujou ap fè ti politik nou ansanm. sou kesyon de jan y ap cyberbullying nou sou entènèt antan k atis, sa e bagay ki pa t janm fè Mika plezi. Bò kote pa li, chantè Kadans lan, Jude Jean, ki te pèfòme yon mizik nan sware a, te eksprime santiman li a l'égard du départ de Mikaben. Bon, nou te gen yon trè bòn relasyon onivo mizikal, nou fè mizik ansanm, nou pèfòme ansanm, E jiska jiska dat dènye album nou te sòti a gon mizik Mika ladan li ke Mika te konpoze pou nou e li te gen pwojè li te fè tou pou onore papa li m te patisipe nan pwojè sa tou sè di ke nou fè anpil va e vyen ansanm nan mizik pou jodi a pou m wè ke n ap pale de absans misye son bagay ki inatandi ki chokan epi ki trè di. Bò kote pa li, Senatè Edon Zeni ki sòti Ayiti pou sikonstans lan Pa p ezite pale nan mikwo voa Kreyòl. Se yon gran pèt pou nasyon an. Se yon gran pèt pou peyi an. Misye mouri a drapo a. Sa fè mal. Bò kote pa li, Claudia ki soti ann Ayiti pou patisipe nan sware sa a te chwazi pou l pale dirèkteman avèk Mikaben. Se pandan w mouri an la map di w sa men se vrèman dur men map toujou renmen w ke Bondye akonpanye w Mika. Jude de Osre pou voa Kreyol, Little Haiti, Miami, Florida. Mèsi Jude de Osre, fòn di ke se plizyè kote ke te gen anpil òganizasyon ki ap rann omaj bay Mikaben nan Atlanta, Se menm bagay la, nan lòt kote ankò se menm bagay la. Men nou pral nan Kanada avèk Wilfrid Estimé. Mickaël Benjamin, yon atis ki grandi nan mitan nou, youn nan chantè ki te pi saj e pi polivalan nan jenerasyon l lan. Samdi ki te 15 oktòb la, Mika pati pandan l t ap fè sa l te pi renmen an, ki se mizik. Li ale ak drapo peyi l sou do l, ke l te toujou onore toupatou kote l pase. e sitwayen yo nan Monreyal pa t vle rete endiferan. Pandan wikend lan, yo te òganize yon bèl evènman pou Mika ki te pase yon bon pati nan jenès li ap viv nan kominote a. Nou vin rekeyi pou Mika. Mika, ou sou kè nou tout man ok, ou sou kè nou tout Oliver Mitchell, Olivier, Lolè pa w alright, ale anpè man. Atis Francky, pdg radyo Ikout FM. se youn nan òganizatè evènman an. M se youn nan inisyatè mouvman an, donk nòmalman m panse ke vrèman jiska prezan nou wè kòman tout moun yo te vrèman prè pou yo te onore vrèman donk Mickaël Benjamin. Mickaël Benjamin reprezante bokou pou yo. Men Mikaben nou ka di sa, li te rete soude ak peyi l, li te rete soude nan mizik, franchman depa sa, bruskeman jan l pase a li frape m, li frape m anpil. BS, E anpil nan yo te pwofite pou entèprete kèk nan mizik Mika yo. E nou pa ka bay plis antan ke atis. Nou oblije kolabore avèk tout moun yo pou nou bay Mika Bèlon dènye omaj. Mika manke nou anpil, li ta pran pi bèl bagay nan kominote a. Ke nanm li repoze anpè. Sware a te trè anime e kominote a te reponn prezan. e l te renmen fè pwomosyon pou li kèlkeswa kote l pase. Si sa rive ke l bliye machadra po peyi l nan do l, men l pap rate okazyon pou di kote l soti e chache konnen si gen Ayisyen parèy li nan zòn nan. That's better My brother John Sally the legend I appreciate you Eske gen Ayisyen la Ayisyen m yo si nou la leve w men anlè let's go Ayisyen m yo cheri I love you guys so much. Yon atis pa janm mouri tout tan èv li egziste, pawòl sa valorize yo, yon pawòl ki gen nanm, k ap toujou kenbe lespri Mika vivan nan mitan nou. Isi, Wilfrid Estimé depi Montréal Canada pou Lavwadlamerik. Donk, daprè dènye nouvèl yo, fineray atis ayisyen Mickaël Benjamin, alyas Mikaben, fikse pou 6 novanm e nou te wè fanmi nan ki tap eksprime notamman Lyonel e Roseline Benjamin, nap pale de manman l avèk papa l san bliye Melody e sè li e Ti Lyon e ki yo menm tou tap pale de lanmò sa pandan ke yo voye dè mesaj damou. Donk se la nap mete fen nan pwogram nan, se te yon plezi kòm dabitid poun te sèvi w, pa bliye a 5 è tapan. N ap gen premye edisyon twazyèm mitan nou pou semèn nan e nou pral pale kijan zam fè antre nan peyi Dayiti. S on kesyon ki daktyalite sitou nou konnen ke kesyon zam nan ap domine aktyalite a tou. Nou byen kontan genyen avèk nou Fred Kaimit, Serge François Michel e nou genyen tou Valerio Saint Louis avè nou pandan tout semèn nan. Mwen se Jacquelin Belizaire. Bonswa!